Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la CAO pour capable porter bah une nouvelle émission. passé déjà d'excellents moments notre compagnie. Mais écoutez, il y a une mauvaise nouvelle pour vous parce que Kant nan yon peyi genyen ensekirite gen tout yon seri de pwoblèm, moun ap mouri pasi pala epi bon otorite yo pran desizyon jisteman pou kapab chanje lè a. Sa vle di pral gen yon rekil pa rapò ak lè nasyonal lan. Donk lè nasyonal li ap rekile de 60 minit apati de dimanch 7 novanm k ap vini la daprè sekretarya la présidence dans une note qui 28 euh, octobre 2021. Alors, on met la présidence peut-être la primature parce qu'on n'a pas de président. En tout cas, Fon dit que Lely fait 6 heures dans Aswell ça c'est 5 heures de l'après-midi a fait. Écoutez bien, quand il fait minuit, eh bien, il sera 11 heures. Ça veut dire, mes amis, à 6 heures du soir, Ebyen se lari fènwa nèt tout moun fèmen anndan lakay yo. M panse ke se tap un peu illusoire de ne pas saluer quelqu'un ki li menm ap fete anivèsè li jodi a la a, un ami à nous qui habite cite Richard Brisson mais on dit souvent la zone populaire c'est Jacomen il s'appelle Eliony, Eliony big up à toi happy born day e pi nap salye tout moun ki bò kote yo fete byen menm si nou konnen peyi a pa ofri anyen men aparaman même si c'est un verre d'eau, mais ça suffit tout simplement. Allez, c'est parti pour la suite de l'émission. L'Obey Pirate dans affaire qui concernait enquête sous assassinat président Jovenel Moïse. Juge, instructeur qui en charge dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, Konfirme gen individu moun parive identifiye ki kambriole biroli nan lanwit mèrkodi a jodi. Gary Aurelien ki li menm prosede ak yon inventer materyel ak dokument moun sa yo pote ale ebyen pat vle bay twòp detay. On pe aple sa enyèm kout teyatr nan pakè Pòtoprens. Kanbriyolaj, grèf, tribinal premya enstans Pòtoprens ak biwo jij enstriksyon chaje pou kapab enstui dosye asasinay ansyen prezidan Jovenel Moïse, yon zak ki fèt nan lannwit 27 pou louvri 28 oktòb 2021 pa bò kote endividi moun pa rive. idantifye. Se majistra enstriktè la, jan non di w li, li menm, Garry Orélien, ki konfime fè sa a maten 28 oktòb la. Nan moman konfimasyon sila, jij enstriksyon an pa t an mezi pou bay eksplikasyon sou dosye ki manke yo. Sepandan, mèt Garry Orélien kontante li pou presize ke gen yon jij de pè ki la pou kapab drese pwosevèbal sitiyasyon an. Pòt la defonse. Serur la brize, ebyen se premye konsta lè ou rive sou plas. Pratik sa yo se preske monnen kourant nan nivo Parquet de Port-au-Prince, epi fò n di tou biwo plizyè jij denstriksyon nan grèf tribinal premyè enstans nan Pòtoprens ak biwo dwayen an souvan fè objè kanbriyolaj. Fòk nou raple, gen yon komi pakè an chèf Wilbert Roux ki li menm arete nan dat 23 mars 2021, sou la od ansyen komiser gouvernement Port-au-Prince lan, mètre Bedford Claude, komi parke an chef sila akuse nan vol 550.000 gouds, 5 5000 dollars américains le parquet capital. On va vous proposer de regarder quelques images et puis après pour les explications, nous prétendons juge Bernard Saint-Ville ki li menm se dwayen tribinal premyè enstans de Pòtoprens. Bon maten an, lè m te rive la, avan menm ke m te antre nan tribinal la, okton tribinal la ki se Jean Robert, li di mwen, apati de verifikasyon de woutin ke l fè chak jou, paske chak jou, Avan yo pèmèt ke gran piblik la gen aksè a tribinal la, yo toujou fon verifikasyon de woutin, gade tout pòt kabinè denstriksyon yo si yo nòmal, tout pòt ki bay aksè a diferan sèvis yo. Li di m lè l t al verifye maten an, li wè pòt. ki bay aksè ak koulwa ki mennen nan biwo jij Orelien avèk kou dapèl la, li te defonse. Li di mwen lè l ale l wè pòt biwo jij denstriksyon Garry Orelien li defonse, lè l ale li wè pòt grèf prensipal tribinal la li gen efrasman ladan li, sa vle di serou l ap kraze. Aprè fòk mwen di nou grefye Benchy Fontus ki se grefye ki responsab. Kabinè denstriksyon, grèf kabinè denstriksyon, li di m lè l antre anndan biwo a li wè te genyen de tras difraksyon o nivo yon kòfrefò ki genyen. Men fòk mwen di w nou a premyè vi nou kapab di pa gen gwo pwoblèm vrèman a premyè vi men nou poko fè yon envantè detaye pou n ta ka genyen yon ide de dega ke kanbriyolaj sa ta okazyone. Se domaj, nou fè efò pou nou ouvri kòfrefò antife ki nan biwo jij Garry Orélien an, nou pa ka ouvri l. Nou pa konnen si l te ouvri, men nou pa kapab. Tout efò nou fè pou nou ouvri l, nou pa kapab ouvri l. N ap fè apèl a teknisyen pou ta ouvri l pou nou. E fòk nou pwofite de espas sa pou n felisite jij Garry Orélien ki toujou, depi lè l ap kòmanse trete dosye a, l toujou pran dè dispozisyon spesyal. pou l sekirize tout pwosè-vèbo ke li drese nan kad ankèt sa. E fòk mwen di nou selon rapò ke grefye Benchi Fontus ban mwen a pati de konsta nou sot fè la, aparaman l pa mank anyen. Sa vle di kòfrefò ke ki gen trèt de tras difraksyon ladann nan, li te gen yon dosye ladann, li jwenn dosye a. Apre sa te genyen 2 objè ki reprezante kò du deli yo la. Bon, te gen yon dosye sansib ki te nan kòfrefò sa vre wi, gen kèlke jou de sa, men li te deplase l, li te bay grefye an chèf li a pou yon nouvèl dezinyasyon. Tankou m di nou, aparaman, nou pa wè bagay ki manke, se yon evalyasyon k ap pèmèt nou di si genyen k manke ou pa nan biwo jij Gary Aurelien. Pou grèf kabinè denstriksyon an, Mesye Bency Fontus di m tout bagay nòmal. Li pa wè anyen ki manke nan grèf la. Nan grèf prensipal la, biwo ki bay aksè a grèf prensipal la, li gen dè tras defraksyon, seri w la nou wè li kraze. Lè n antre nan biwo grefye Tassy a, Mozart Tassy, grefye an chèf tribinal la, byenke l gen yon estrikti Digicode ladan l, nou wè yo kraze l. Sa vle di yo antre anndan biwo a, nou wè gen dè objè, dè dosye epapiye. Men kounye a se grefye Tassy ki pral fè yon envantè pou nou, pou l ta di nou kisa l wè ki manke. Mwen ta konn di nou, jij Garry Aurélien, erezman, li toujou pran dispozisyon pou l sekirize tout pwosèvèbo ke l drese nan kad travay li, e pou m pa di dosye a ke l ap trete, dosye sansib ke l ap trete nan moman an. Se sa mwen ka di nou. N ap fè yon envantè detaye nan jou k ap vini yo pou n wè si gen bagay ki manke pou n di ki sa yo ye. Bon, jij de pè a fè konsta materyèl sa ou wè m di w yo la. Bon, konsta li toujou gen 2 faz. Konsta gen yon faz objektif, sa vle di konsta materyèl la, jij la fè l nan men sa l wè. Li wè efraksyon nan nivo biwo jij la, nan pòt prensipal la gen yon nan seri yo ki anpòte. Nan kòfrefò la, antife a, li wè gen yon defòmasyon. Men tout efò ke nou fè pou nou ouvri kòfrefò la, nou pa kapab ouvri l. Sa ta sipoze l pa ouvri, men nou poko ka di sa. Fòk se teknisyen pou n fè apèl a li menm pou ouvri l, pou n wè. Men, nou antrevwa de dosye anndan kòfrefò la. Men gen yon lòt konpatiman nou pa t ka wè sa k ladan l. Men tankou m di nou, jij la tou, l toujou pran prekosyon pou l sekirize lè pwosèvèbo ke l drese e pou l sekirize. yon bon pati nan dosye sansib ke lap trete nan moman sa. Dwayen, eske nou pran kontak avèk dcpj deja pou l vin gade sa k pase la egzat? Wi, tankou nou te di jou de pè a, premyè demach nou te fè maten an lè nou te deplase al gade, byen ke nou pat penetre espas yo, premyè demach nou te fè se rele direktè santral polis jidisyè la ki se enspektè jeneral Frederic Leconte ki te pwomèt nou l tap voye yon ekip de anketè Bureau des affaires criminelles pou nou pou fè les prelèvman nesesè. E nou te rele Juge de paix de la section sud la Mèt Philippe Vincent ki pat pran tan pou l te rive sur les lieux. Juge la fè konsta materyèl, nou fè deklarasyon, grefye ki nan kabinè juge la li bay yon rapò l ap bay a grefye an chèf la, tankou m di w men fòk nou fè yon envantè pou nou wè ki sa ki manke. Men aparaman nou poko wè anyen ki manke nan bureau juge la men fòk yo ouvri Kofre fò antife a pou n wè si gen bagay ki manke nan biwo jij la. Konsèy nan dosye Prezidan Jovenel Moise la, nou pa konnen si l la oubyen si li disparèt? O, o kontre ou wè m di sa plizyè fwa, se paske m konnen sa m di a ki fè wè m repete l. Nou di fòk nou felisite jij Garry Orélien ki toujou pran dè dispozisyon spesyal pou l sekirize tout pwosè vèbo ke l drese nan kad dosye sa. Ou pale de spesyal? Sa vle di si yon moun Se pwosè vèbo ki drese nan kad enstriksyon dosye sa a. Se pou sa ou vin kraze biwo jij la, ou pap jwenn pwosè vèbo yo paske yo pran dè dispozisyon spesyal pou yo sekirize yo. Pandan m ap pale la a, ban m tou ouvri parantèz sa a, nou sonje te konn genyen dè kanbriyolaj ki fèt a repetisyon nan tribinal de premyè enstans. Nou konn pwofite de okazyon pou n felisite dcpj ki te fè yon travay enpòtan. Ane dènyè nou sonje te gen plizyè kanbriyolaj. Dcpj te fè ankèt li, finalman l te retwouve men Okton tribinal la nan bagay sa yo. E dcpj te rive arete Okton an, dosye a nan kabinè denstriksyon, n ap tann jij denstriksyon rann òdonans li pou oubyen li di gen chaj oubyen l pa di gen chaj. Nou rele dcpj tou jodi a, Dcpj di nou lap voye yon ekip pou nou, bon malerezman ekip la poko rive. Nou pral fè kontak avè li pou yo kapab vin fè prelèvman pou yo dilijante yon ankèt de flagrans. Men pwosè vèbal ki drese yo, nou an mezi pou n di yo tout pwosè vèbo yo jij la toujou sekirize. Mwen menm kòm administratè m toujou fè rapò e n toujou alète tout otorite yo pou pran dè dispozisyon spesyal pou yo sekirize tribinal la. Mwen menm avèk komisè gouvènman an, maten an nou te rele moun ki prepoze a sekirite tribinal la. Bon, gen ladan yo ki di nou, te gen grèv, zòn Bisantnè la te difisil daksè. Tankou m di w, nou alète dcpj. Jij de pè a se yon ofisye de polis jidisyè, sa vle di imedyatman l prezante l sur les lieux, fòk li rechèche lè krim, lè deli, e lè kontravansyon. Fò l chèche endis pou l mennen moun nan tribinal. Dcpj se Direksyon Santral Polis Jidisyè, se opj. L ap travay pou komisè gouvènman. Dcpj pral vin la, l pral dilijante ankèt de flagrans lan pou l detèmine responsabilite w. Tankou m di nou, ane dènyè yo te vini, yo te fè yon travay apresab, yo te jwenn men moun k ap travay anndan tribinal la nan kanbriyolaj ki te fèt yo. E dcpj te ame l de kouraj, yo te arete moun nan menm lè san panye tribinal la, dosye a nan kabinè denstriksyon. Nap mande pou dcpj fè menm travay sa pou nou, vin la, fè prelèvman, tande moun, api poul detèmine responsabilite moun yo nan sa ki fèt la. Paske l pa nòmal pou chak fwa moun vini, sa k atire atansyon m pa genyen okenn tras difraksyon nan pòt prensipal ki bay aksè a tribinal la, pa genyen tras difraksyon nan grèf kabinè denstriksyon. Sèt. Yo defonse pòt ki bay aksè ak koulwa ki mennen nan kou dapèl la. Yo defonse pòt biwo jij Gary Orelien. Grèf prensipal la gen enfraksyon. Biwo jij Mozart Tacite gen enfraksyon, men antre prensipal tribinal la pa gen enfraksyon ladan l. Sa vle di, sa ta sipoze se avèk kle li ouvri. Kounye a se dcpj nan kad ankèt li k ap detèmine responsabilite tout moun nan sa k pase a. E pou lasuit, ajan ki nan gad kot ayisyen sezi 635,5 kilogram mariwana epi tou pwosede ak arestasyon 3 endividi nasyonalite jamayikèn se jounen mèkredi an nan zòn il lagonav nan lwès peyi dayiti. Ajan Gad Kot Ayisyen yo sezi nan kad operasyon sila avèk Gad Kotyar Amerikèn, 635,5 kilogram mariwana epi tou arete 3 endividi nasyonalite Jamayikèn mèkredi 27 oktòb 2021 an nan il Lagonav daprè sous polisyè. Moun sa yo se Williams Canute Wesley ki fèt nan dat 16 oktòb 1974, Walter Garfield Donovan, li menm li fèt nan dat 11 novanm 1985, Williams Elia, li menm li fèt nan dat 9 novanm 2000, moun sa yo transfere nan biwo lit kontre trafik stipefyan BLTS apre konsta legal jij de pè jiridiksyon konsène. E vwala le gwo di dosye, Lèzetazini Damerik anonse. L ap pote èd bay Lapolis Nasyonal Dayiti yon mannyè pou kapab sekirize vwa piblik yo pou pèmèt livrezon pwodui petwolye sou mache a. Hum! Ebyen pòt pawòl Mezon Blanch lan ki se Jen Psaki li fè anons sila a, se te yè, le 27 oktòb 2021, nan kad yon rankont avèk laprès e li montre li konsyan parapò ak menas ensekirite, ki konplike pwosesis livrezon karbiran nan peyi Dayiti. E konsènan dosye 17 misyonè ki anlve depi plis pase yon semèn e sekestre pa bò kote gang ame nan Kwadèboukè, Jen Psaki fè konnen otorite amerikèn yo ap fè tou sa ki posib pou kapab jwenn liberasyon moun sa yo. Ajan FBI ak lòt responsab ameriken Yo deja nan peyi Dayiti e y ap travay avèk anbasad amerikèn, se sa li fè konnen. Pòtpawòl Mezon Blanch lan fè remake yon lòt kote, peyi Lèzetazini alète a plizyè repriz nan mwa out pase a sitwayen li yo pou yo pa antre nan peyi Dayiti akòz ensekirite a ki li menm ap vale tèren. Ekoute, on vient avec. Une autre déclaration de Jimmy Chérizier alias Barbecue. Barbecue ki li menm lanse yon ultimatum, écoutez, si Ariel pa demisyone, ebyen sa ka rive, se pa menm yon ripòs ak operasyon lapolis oubyen afwontman ant yo menm avèk lapolis, men se kapab pase a laksyon dirèkteman. Mesye Zyeneuf an fanmi e alye yo vize ebyen zòn vare an. Sa vle di yo kapab pote bouwe pou yo eksploze zòn sila. Donk, kesyon de negosyasyon an sa pa vini nan tèt li paske sèl sa ki enpòtan pou lestan depa Ariel Henry. Ariel Henry ale pou 1, ebyen yo menm y ap debloke pou 2. Men ekoute, mwen santi yon ti flechisman de la pa de Jimmy Cherizier. e chak manb fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye mwen yo. Frèm mwen rete mwen rete on grenn minit pa plis ann ale. E banm ale byen rapid pou m di ke jodi an nou te reyini an konsèy nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye nou pran desizyon ke nou menm nou kanpe fèm sou desizyon nou fòk Ariel Henry demisyone e jan n te di a n ap reyitere sa n te di deja Ariel Henry demisyone aswè a. Demen maten, nou pa bezwen lame, nou pa bezwen lapolis, nou pa bezwen fòs revolisyonè, nou pa bezwen okenn moun, tout chofè kamyon otomatikman desann nan tèminal lan e ke pou nou sòti. Men dan le ka kontrè, n ap kanpe goumen jiska dènye bout souf nou e nou kanpe dèyè pou di nou fòk Ariel Henry ale. Jodi a, yn fwa ke Ariel Henry demisyone, tout moun ap wè èske se nou menm ki pa gen volonte a oubyen si se Ariel Henry ki mechan. On nèg nou di deja ke non site nan asasina on prezidan de la repiblik, on moun ki gen on minis, e minis sa wap pale a, e ke kit non l site kòm moun ki te kidnape pastè Ferè, e gen on òganizasyon dwa moun ki se on pati politik, ki gen on nèg nan tèt li ki rele Pierre Esperance ki fè vi l ap detwi jenn gason ak jenn fanm nan peyi an, jodi an, e ke pou pastè a pale. e ke pou l di ki kote l te ye, èske efektivman, paske nou konnen nou menm nan Jenèv, nou konnen espesyalman Ti Jinyò ke misye te endekse a, li pa nan kidnaping e m pran sa sou responsablite m, nou p ap janm lan kidnaping. On fwa ankò nou fèm sou desizyon nou, toutotan Ariel Henry pa demisyone, n ap kontinye goumen jiskaske nou menm nou mennen peyi a a lekstrèm e ke pou n jwenn demisyon Ariel Henry. Gon tweet, gon tweet, gon tweet ou fè la a, se ou k fè l vre, ou konfime sa w di a? E nou konfime twit lan e sa nou di a nou kanpe dèyè l. Di l, di l, di l pou moun ki pa ka, di l pou moun ki pa konn li yo oubyen ki pap ka, ki pap gen chans wè twit la. Di yo sa, di l, di l m tande. E nou di bonswa, bonswa pèp ayisyen an e nou jis raple moun yo ke sonje e ke nan tèminal lan se gaz ki genyen, sonje ke gen gen tèminal vare e n te toujou di nou menm nou pa gen anyen pou nou pèdi e ke an lè moman an rive nap fè tout moun ki gen pou pèdi pèdi si tout moun pa vle vin sou tab la pou yo chita pou yo negosye chita sou tab la pou negosye vle di kisa nap dil nap repetel nou pa bezwen on goud nan men pèsonn moun on moun ki konnen on moun nan jenèf te mande on kòb pa ezite denonse moun nan di men konbyen kòb li te mande w men ki moun li te voye mande w kòb la nou di Ariel Henry demisyone vin pran gaz nou pa bezwen 5 kòb nan men moun paske lè nap vin sou tab la negosye pa vle di kisa. Ariel Henry demisyone, pa gen yon gouvènman kap vle poul pran rèy peyi an. Jimmy. Wi. Tande. Ariel pa prale demen. Li pa prale vandredi. Li pa prale samdi. Li pa prale dimanch. Tout moun konstate nou gen kontwòl anba a. Yon pakèt moun ki alye avè w, kap swiv ou, ki dakò avèk pozisyon ke w genyen an. Gen moun tou ki pa dakò. Men sa w fè, kòman w. Ksa w fè avèk moun sa yo kap soufri? Lopital kap fèmen sou konsyans ou sa w fè de moun sa yo Jimmy? E map sèlman di rien de grand ne se réalise sans passion e m vle tout moun ki konnen kap tande radyo sa jodi an la pou yo konprann sa Wanda pa vin salye jodia la paske moun tap di e tap fonksyone avek sansibilite jodia nou gen yon premye minis ki son delenkan ki son bandi nou gen 2 moun nan stasyon nan kafou echan la kap beye nan san yo 2 moun ke chablende a tiye e nou baw garanti pa gen yon nèg ki entèlijan nèg nou ta di nou ta ka rele nèg azam ki ta pral pot tèt yo ale bay cha a touye 2 malere. k ap sot chache lavi pandan peyi fèmen, yo pral sot chache lavi cha nou ouvè kout bal li touye l aprè menm cha sa touye yon timoun 10 ans Ariel touye Jovenel Moïse jiskilè konbyen moun Ariel ap touye jodia se pa nou menm pou moun ap endekse nou konprann sitiyasyon an k ap pase a nou konprann moun ki solidè avèk nou yo nou konprann peyi a ap soufri men jodia nou menm nou vle peyi a tout pran reskonsablite l anvè Ariel ou menm kòm jounalis la Guerrier poukisa tout pati politik yo e fòs lame peyi a. fòs polis peyi a, e doktè yo, avoka, enjenyè, tout kouch vib nan sosyete a, dyaspora yo, poukisa nou pa di Ariel Henry demisyone e nou di l ankò si Ariel Henry demisyone se nou moun nan jenès te di fòk yo ba yo lajan lè sa kounye a na di nèg sa yon ekip gang yon ekip vòlè Jimmy Cherizier Ariel Henry demisyone pou dosye a fini. Jimmy mèsi anpil pou ti koze sa men pòt pawòl mezon blanch lan klèman l di ke etazini ap vin pèmèt ke ap vin sipòte lapolis pou ke gaz kapab soti nan tèminal yo. Ou gen yon reyaksyon, blan an di l ap vini, l ap vin met gaz la deyò ansanm a lapolis. Nou pa p antre nan tak o tak avèk okenn deklarasyon k fèt. Nou menm nou klè sou desizyon nou, demisyon Ariel Henry epi tout bagay rezoud. Mèsi anpil. Quand on parle de blanc, pas de reaction. M gen presyon jounen jodi a la, revolisyon an nou wè l ap parèt trè difisil paske. Nèg isi, anpil nan yo pè blan. Mwen m panse ke kant on poz sèt kestyon a Jimmy Cherizier, mwen m panse l t ap di, Ebyen ekoute, ou pral wè reyaksyon nou fas ak Marines ameriken yo. Kòm yo te bloke deja, ebyen Marines ap vini, ebyen ke nèg yo kontinye batay paske m ta renmen wè nèg yo k ap fè on kare batay avèk Marines. Paske m wè nou sanse fò ke lapolis, pa vre mesye? Men pou Merin san m ta renmen wè nou k ap mete kèk kout bal pou m ta wè nan ki nivo mesye G9 an fanmi e alye yo ye. Bon an tou ka fò n di ke G9 gen yon revandikasyon. Men revandikasyon G9 lan se pa sèlman lòt moun nan sosyete a ki fè eko ak revandikasyon sila men anpil moun genyen menm revandikasyon sila. Le depart de Ariel Henry. Men ekoute gon bagay pou n konprann Ariel Henry il est là. Se m panse ke ameriken ki kotche l. Ameriken ap sipòte l. Paske kant kelke choz va byen dan se peyi, ameriken li menm li pwone pou ke gen chanjman. Men kant kelke choz va mal dan se peyi, ben i vou di, vou zèt stab, sa va byen. Eske nou konprann? Wè si Ariel se te yon moun ki te vini, m ta kapab di kap fon bagay serye, kap reyini nasyon an, fè inite, fè fratènite. Dat konsa Ariel Henry te ale. Men etan done ke Ariel Henry vwa mal lè choz, il tatonn, il pèn a fèr dekole ladministrasyon piblik, ebyen jounen jodi a la wap wè administrasyon amerikèn nan ap sipòte l. La a mwen mrejwenn mesye je nèf yo sou kesyon depa Ariel Henry paske se prèske nul. Ok. Ebyen antouka fòn di ke gen anpil nèg la a ki ta renmen Ariel ale. parler Haitien avec la communauté internationale, surtout. Oui, il faut discuter entre nous autres. D'abord, Haitien, pou donner Samde Karele en ligne directrice a pays. Parce que Ayisyen pa ka rete ap pale anpil ankò. Nous avons des choses à faire. Paske nou denigre tèt nou suffisamment. Chak moun kanpe sou pozisyon yo, an gwo kasik, e kòmkwa Se mwen k pi bon e mwen k pi pa bon e o etc. Mwen menm m pa kwè ke se mwen menm ki pi bon. Senatè. M pa kwè tou se lòt la ki pa bon tou. Senatè ann tounen sou kesyon an. Alo. Wi. Kòman ranplase Ariel Henry? Men jisteman. Si il n'y a pas cette ce que je pourrais appeler cette prise de conscience, si nou pa kapab nou menm Ayisyen konnen kisa nou dwe fè e kisa nou pa dwe fè, se sur et certain ke n ap tounen an won. E sitiyasyon an ap rete sa l ye a e l ap anpire chak jou. Ekoute, la dènyè fwa, y a eu cette mission de Mesye Bryan. Nous avons parlé haïtien avec M. Bryan. Bryan Nichols. Et tu as gagné, toi, tu as gagné quelques 17 leaders de partis politiques et d'organisations de la société civile qui, qui, étaient là. Et M. Bryan a compris la nécessité de se rapprocher l'un l'autre à travers cette euh, formule de fusionnement des accords. Tankou m di, jounen jodi a nou pa ka nan yon faz ni gwo akò, ni ti akò, ni mwayèn akò. Se kole bagay yo ansanm epi bay peyi a yon direksyon, bay peyi a yon machasuiv. Jounen jodi a, wi, poutèt ki sa? Paske mesye Ariel est demissionnaire de par lui même. Li demisyoner de par lui même. Gade, nou gen 3 jou la a, kote on peyi fèmen. M poko janm tande premye minis la pran lapawòl pou l di pèp ayisyen vwala vwala vwala vwala vwala vwala vwala men mezi ke m konte pran. M poko janm tande sa. Se chak moun k ap spekile bò kote yo. Eske mwen menm pèsonèlman m te oblije e tankou anpil lòt moun di nou bezwen nou te bezwen mande demisyon? Il est démissionnaire. Yon demisyonè! Eske w wè ou gen kòm enpresyon ke peyi a ap dirije? Eske w gen kòm enpresyon ke peyi a ap gouvène? Jounen jodi a, ou gen plis enpresyon ke Barbecue ap dirije pito. Son konsta. E jounen jodi a lò moun yo ap poze bagay la nan petitès ou byen poze kesyon an kòm te ka diw si yon fè sa eske bagay konsa lè grand revolisyon lè gran chanjman ki opere anndan yon nasyon e se pa di avèk kiyès pou kiyès e ot eksetera. Senatè, padonem ke m entewonp ou, ou di fòk gen yon fusionnement des accords pou w donnen yon marche à suivre au pays. Kiyès moun ki pou konstitiye mas kritik sa a ki pou mache al jwenn des éléments ki signataires de l'accord du 11 septembre, l'accord de Montana et moun ki ankò an reta avè ou e nan rezolisyon sena e nan pen nan pou definir tout sa. Ki moun ki dwe pran baton pèleren jodi a la pou konstitye cette masse critique et sortir de de cet attentisme que n ap gad la, Senatè? Fòk m di ou ke gen des initiatives très sérieuses et très avancées k ap pran. Je me garde de faire des commentaires. Je me garde de faire des commentaires, men gen des initiatives louables et des initiatives prometteuses ki jounen jodi a kap pran anndan peyi a parce que de toute façon, de toute façon, nou pa ka kanpe kwaze ponyèt nou ap gade. Maintenant, il faut dire que aussi que tout moun ki positif anndan peyi a, les plus capables doivent pouvoir assumer pou sèvi la totalité Le bateau coule. Il nous faut de vrais matelots. De vrais matelots. La gouvernance doit être établie en fonction d'une orientation. Les objectifs doivent être précis. La sécurité, plus particulièrement, doit revenir. Nous ne sommes pas en sécurité. E m ap di, se pa distribiye kòb agoch ni distribiye kòb adwat k ap bay rezilta. Se gaspiyaj pou evite. Pouvwa ke nou gen la jounen jodi a, le pouvwa an tan ke tèl, se pa di m gen pouvwa pou pouvwa. Le pouvwa dwa sèvir. Malerezman, pep mette ke m di sa, le doktor Ariel Horry ne la pa kompri esi, se sa liye non plus. Pour l'instant, moi, quoi crois qu'il y a deux préoccupations. Deux préoccupations, je dirais, majeures. D'abord, il faut réhabiliter le pouvoir qui n'existe plus. Le pouvoir est inexistant. L'autorité de l'Etat, jounen jodi a, la tè. Ou gen kòm enpresyon ke Eta a pa egziste. De preokipasyon majè pou mwen menm, reyabilite le pouvoir ki pa egziste, answit okipe l, answit okipe l. Ok. Prezidan Lanbè. Sa mande, sa mande. yon angajman sitwayen sèten, yon konsyans fòt, yon volonte e yon kapasite osi. Ok. Senatè Lambert, petèt m ap di yon betiz, men korije m si m ap di betiz. Mentnan la a, ou soulinye ke fòk gon fizyonman dè zakò pou done yon mach a swiv o peyi, e w sot pale nou de inisyativ louwab ki ap fèt, m pa vle mande w detay sou sa paske m wè w pa vle bay detay pou petèt pa kapote de bagay ki petèt ta ka mennen e vè yon sòti si m byen konprann. Mentnan, èske pa gen nesesite ojodwi pou ke dè grand figure politik tankou w, tankou mesye Paul, et permettre que ce soit des gens qui pas nécessairement marqués politiquement, qui créaient conditions de restauration de l'autorité de l'État et des conditions dans un avenir pas trop lointain pour la tenue des élections pour que souverain choisisse ses représentants. Soit pensez par rapport à Lectiosa. Si cela doit se faire, il faut le faire. Parce que maintenant, c'est une nation à sauver. Tout yn nasyon a sove. Epi ou tande gen moun ki ap di yap rale dra vin kouvri pye yo. Pa gen dra ankò, pa gen dra ki ka kouvri pyèsonn pye moun jounen jodi a. Tout dra chire. Ou pa enterese a devni prezidan pwovizwa? Ekoute, nenpòt ki bagay ke mwen menm m ka sèvi e ke pèp ayisyen wè m ke m kapab sèvi, m ap sèvi ladan l. Ekoute, yo ta fè pa ezite osi a deveni kazèk pandan ke m te vin azèk, manm azèk, trèzyèm manm on katèl azèk pandan ke m te sòti sena, depite. Kite m E nou. je suis revenu comme sénateur. Ou t ap evoke diferan pòs ou te sèvi e gen de moun ki di souvan Cette démarche là, yo ta ka peut-être rasanble plis si bagay la pa vize a rale dra a met sou pye yo. Ou menm ou sot di dra a, dra a, pa gen dra ankò. E gen yon lòt moun ki di demarch ou a, li lwen dèt patriyotik paske li, li, li enterese. Se sa yon oditè voye mande m pou m mande ou. Ou ka reyaji souple? Enben, dan ka sa, dans ce cas, n ap mande, m ap di, m ap purman e senpleman chwazi jan m te fè a depi an mwa, de mwa m pa janm pale. E konsa pa gen moun k ap janm konn pozisyon m. E konsa p ap janm gen moun ki kapab fè de pozisyon ki parèt itil anndan peyi a. Non, gon nuans. E se s ki deranj defwa, e se s ki, e se s ki deranj jeneralman dans ce pays. Gon ti nuance. Padone m eskize m m entewonp ou wi. Gon ti nuance pa rapò a sa oditè a di. Konn priz de pozisyon ou, di ke la nasyon est en danger, si m konprann byen sa oditris la voye di mwen, se yon oditris, se byen de ke de moun tankou w pran pozisyon sa yo. Men mentnan kant moun yo konprann ke la demarche est interese, bagay la toujou fè tike. Se sou pwen sa a yo sanse entèpele w. Men ekoute, Je n'ai pas manifesté d'intérêt personnel, Ok. se la konstitisyon ki li menm pa prevwa mekanis pou yo chanje de moun, pou yo ranplase prezidan paske pa gen asanble nasyonal lò prezidan an mouri a. Ekoute, gen moun yo k poko konprann sitiyasyon an. E se la m ap di w an wi, moun yo toujou genyen yon vue très courte de situation que nap viv lan la. C'est un président qui a été assassiné malheureusement dans des circonstances que nou tout konnen. Je suis là? Wi ou la wi, nap tande w avèk enterè Senatè. Exactement. Pa genyen pèsonn moun ki te konnen ke prezidan bwal mouri, sof moun ki te planifye asasina li. Prezidan vin mouri, pa gen ankenn mekanis ki prevwa kijan pou ranplase prezidan, poutèt kisa, paske yo di lò prezidan an nan peryòd sa a se lasanble nasyonal ki li menm 1 2 3 4 5 m pa bezwen bay detay paske tout moun kounye a konnen detay sa a menm le commun des mortels. Etan done ke pa gen ankenn mekanis pou sa, peyi a ap trennen pye pandan anviwon 2 3 jou, Le Sena de la Repiblik ki gen 10 eli lejitim ladan l, se sèl 10 eli lejitim ki gen anndan peyi a sou prèske 6 mil e ki la jouskan janvye 2023. Ebyen, 10 eli lejitim sa yo di nou pa kapab kanpe menm konsa ap gade paske nou detantè de yon sètèn souverènte nasyonal e Sena a nan pèmanans li dwe fè yon bagay. Sena analize sitiyasyon an epi li di, ebyen, atravè yon rezolisyon, epi Sena a pwopoze le Président du Sénat en exercice, qui aurait bien pu être Joseph Lambert, ça aurait bien pu être Patrice Dumont, ça aurait bien pu être Kedlaire, ça aurait bien pu être Sildor, ça aurait bien pu être nenpòt kèl senatè, Wanick, nenpòt lekel. Le Sénat a jeté son dévolu sur la, sur la personne du président du Sénat pour assurer la présidence de la transition. Une solution qui soit estimée la plus proche possible de la Constitution Parce que aller en dehors de constitution, ce serait ouvrir une boîte de pain eh d'or. Anpil dosye nan emisyon an jodi a la a, ebyen m panse ke se a nou menm pou nou kapab kòmante, un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!